Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon alò m espere tout bagan anfòm pou chak grenn moun ki ap tande chanèl sila pèp ayisyen nou nan batay batay la kòmanse e batay la pa dwe fini paske Si Nou Bay batay la vag ebyen Nou mouri deja m tou lage wi la m tou lage pandan se tan map di chak grenn moun byenvini sou chanèl sila chanèl yo renmen anpil lan chanèl ki toujou baw enfòmasyon pou kèw kontan pou kapab toujou kòmante e pou kapab toujou rete familye avèk nou. M ap kòmanse avèk enfòmasyon sila a ki di ke bandi ak zam ki ta sòti sou vilaj Bisantnè kidnape Jude Raymond, li se direktè yon enstitisyon misyonè ameriken ak kanadyen. Enstitisyon an rele Tito Garden Orphanage, yon lekòl kominotè nan Simonè. k ap ede anpil timoun sitou ki pa vrèman gen sipò oubyen ki lage nan lari. Bandi yo te menase leve misyonè yo, men ta sanble etranje yo te gentan ale. Alò, ayè oswa yo debake, yo vide bal epi pati ak Jude Raymond, daprè sa pwòch li fè konnen. Depi kèk tan, zòn Simonette lan, bandi achte sa lajan kontan. ak yon alyans ki fèt ant bandi ki nan zòn sa a epi nèg ki nan Vilaj de Dye. Donk se konsa enfòmasyon an tonbe. Donk pou lestan sitwayen sa li menm li nan men ravisè yo. Nou poko o kouran sou kantite lajan yo mande. Ben ekoute kidnaping nan ki petèt a la bès. Men tanzantan ou tande yon ti bri. Tanzantan gon bagay ki fèt. Kounya la euh m pral euh abòde yon lòt dosye avèk nou. Pèp ayisyen tande byen. Genyen yon mouvman. Pèp la pran lari. Men jis avan m vini avèk euh reyaksyon sèten moun sou Babekyou, son konpòteman, sa strateji. Nou pral wè dabò posibilite pou ke pèp la pa dwe kite lari an. Se yon bagay ki toutafè enperatif. Enperatif nan sans ke depi pèp la kite lari an, batay la fini. Pito nou pèdi 3 mwa lekòl, men kite lari an pa gen bagay konsa menm. Poukisa m di sa? Mezanmi, Ariel gentan distribye lajan kote pou l distribye yo pou ke gaz la, li menm, li mete l nan pri sa. Men, tande byen mezanmi, tande byen lasosyete! Sam pral di la se deklarasyon ki pou fè nèg touyem men map dil nou konn poukisa nèg yo mechan tande byen Ariel ou menm avèk 18 lòt minis yo mkwè se 19 youn nan nèg ki pi kriminèl yo se minis ekonomi ak finans lan paske se li menm ki plis akselere nan kesyon gaz la mpral fè nou konprann sa byen tande byen wi bravo ou di sa non mwen mwen anpil brother. M renmen w anpil. Roody fè m wè rezonman sa. Kisa l ye? Nèg yo reyini nan konsèy dè ministr pou di ke ekoute popilasyon an nan difikilte, gen pwoblèm, lekòl p ap kapab louvri nan mwa, tande byen mezanmi, nan mwa septanm. M kwè lekòl la se te pou 5 septanm. Yo repouse li pou oktòb. Sa vle di, sèt an gouvèneman ki fè prèv de mansyetid. C'est un gouvernement qui montrait que Ligue a pitié. C'est un gouvernement qui... Ah non, non, je ne peux pas dire ça. Il faut mettre le verbe prétendre. Qui prétend être généreux. Qui prétend que les sensibles Bon, si même équipe ça reyini pou l di ke vu sitiyasyon ekonomik popilasyon an, lekòl la pap kapab louvri an septanm paske paran yo pap gentan reponn. Tande byen! On bagay paradoksal nèg yo fè. M pa konprann. Pandan nèg yo fin pran mezi sila, yon ti tan aprè nèg yo reyini epi yo di gaz la 520 goud. La m pa konprann. E m ta renmen konprann. Paske si w ap pran pitye pou yon moun, menm ou menm ou pa ka parèt ak yon kouto e pou w plante l nan do moun sa a? Di m non. Eske nou panse se bon? Bon, an tou ka, minis ekonomi ak finans lan, mwen m wè gen yon lis k ap pase la a. Ki gen 19 minis, y konpri Ariel. Se moun sa yo ki konplis nan sa nou ye jounen jodi a. E pèp la pran lari, ou wè youn pa demisyone. Donk sa vle di moun sa yo, nou tou make yo. Men, pèp ayisyen banm di nou byen. Gon w klas dòm depi lè zane 90. Se yo menm ki toujou la. Se yo menm ki ap manniganse. E se yo menm ki ap ponn yon seri de militan. Ò yo menm, yo pa militan. Se kòmsi m ta kapab di, nèg sa yo se nan elit politik la yo ye epi yo lage de twa nèg nan lari a la fè grimas. Tankou m ap gade yon bagay ki pase Channmas la, se gwoup sa a k ap goumen ak gwoup sa a sou bagay Desalin. O Moyiz pa diy pou l e pitit Desalin patati patata. Donk depi la nou wè Ariel gen yon batay la. Mwen m pa vle ke. Batay pèp la pou ke Ariel genyenl paske depi Ariel genyenl li pap bon pou nou 520 goud pou galon gaz la sachè spageti a li pral vann 25 obyen 30 dola 150 goud dizon mye eske nou pa konprann pwodwi transvèsal sa depil moute tout nèg pral moute afè yo machann surèt la pral moute surèt li on lèt ki gentan a 75 goud li pral vann 100 pyas kèske sa vedi nou pap kapab kite sa pase. Pito t sakrifye vi nou pèp ayisyen nou pa kite sa pase epi mesye banm di nou bagay nèg ki nan lari yo kap pran kòb kap pran pòz abolotcho nou yo mesye kite abolotcho a on kote gen twòp abolotcho nan peyi sa kite pèp la fè batay li pou kont li dezyèm bagay hier je vu yn video. Sa devyen vit viral. Sa dure 1 minute et 46 secondes. Barbecue. Barbecue ki nan yon lojik fè yon mouvman. De twa wòch nan lari an, zam ni nan kou l, epi li fè yon brèf deklarasyon. Barbecue, silvouplè, m ap pale avè w. M vle ke pou w parèt onèt. M pa di w pa onèt non, men m vle ke ou parèt onèt nan mouvman an. Tande byen! Ou sòti nan lari, ou akonpanye pèp la. Anpil moun ap fè kwè ke tu aurais reçu de l'argent pou al nan manifestasyon nan pèspektiv pou kapab devye batay popilasyon. Ok! Epi, imedyatman yo di ke ou gen kòb nan men ou, epi ou pran lari an, Pou fè sa m ta kapab rele demonstrasyon sila. Tande byen bab. M pat vle ke ou antre nan lojik dinamik sa. Oubyen nan jimnastik sa. Ou konn poukisa? Anpil moun pral poze tèt yo kesyon pou yo di ke men mouvman Barbecue te konn fè. Si ou pèmèt mwen BBC. An nou remonte le tan, m pa menm kwè sa gen 1 an. Pou nou ta gade kelke zimaj kote ke ou konn mete pèp nan lari. Jounen jodi a la je me pose la question poukisa ou pa kab mete pèp nan lari e oubyen poukisa ou poko vle mete pèp nan lari paske let's dire eske ti junior lasalin pa ka mete moun nan lari eske nèg aviyasyon yo pa ka mete moun nan lari eske moun ba delma pa ka pran lari eske moun site solèy pa ka pran lari donk Ann fè yon konparezon, Bòs Bab. Si nou fè yon reyinyon antre gwoup je nèf la, epi nou di chen an, Degaje w! Ban mwen senk mil moun nan lari an. Nou di nèg tènwa yo, Degaje nou! Ban mwen senk mil moun. Tande byen wi! Nou di Belekou, Boston, Blòk Nelyo, sa vle di Matyas, Iska, Tayson, ban mwen 6 ou 7 mil moun. Sa tap fè anpil. Donk, sa vle di ke an partan, gen mouvman ki te ka fèt. Men ekoute, tu a di ke, dan ta deklarasyon, pèp la devan, nou menm nou dèyè. Le pwoblèm se ke gen yon sòt de kwak nan deklarasyon sa. Kwak dan le sans ke, Pèp de men balan pa fè revolisyon. E pa bliye twa menm tu tè lanse dans une logique de révolution citoyenne pou kapab sove sa ki merite sove. Men jounen jodi a la a, si pèp la ap pran lari, nèg a zam yo pa akonpanye l pou fè revandikasyon l pase, donk m panse ke se pèn pèdi. E si jounen jodi a la a, Nèg ak zam yo, yo antre nan yon lojik pou di yap batay pou popilasyon an. Tout bagay ap byen pase men ekoute, si dan le tan ou te konn mete anpil moun deyò e jounen jodi a ou di popilasyon an li mèt ale devan nou menm nou dèyè, sa vle di ke anpil moun ap di tèt yo ke yo pap ka konprann, yo pa rive konprann. Donk mwen m panse ke si nap batay ann batay, si nap goumen ann goumen paske bab iska. Matyas, Tayson, tout lòt nèg je pèp yo, Izo, Ti Lapli, euh, Lamò San Jou, nan moman sa la a mwen m panse ke pèp la bezwen nou. Paske si nou kite pèp la pou kont li nan batay la e ke Ariel rive mete gaz la 520 goud, e m pral montre nou kote k gen kwak la. Krisla pale. Krisla a fè yn deklarasyon de kelke minit, 4 minit anviron. Li atake kèk nèg nan près la. Sa m pap dakò. M just konnen ke m pap dakò. Menm lè m ta kapab idantifye anpil nan yo ke se mechan yo ye vre. Men ekoute, bon, mwen je fè parti de la presse. Men tande byen Krisla a parle d'or. Krisla pale lò. Li rete yon sèl bagay pou pase de la parole aux actes. Eske nou konprann? Paske jan bagay la ye la mezanmi, nou pa kapab rete ladan l. Ann tande Kris la. M ap di bonjou bonswa a tout popilasyon ayisyèn nan. Pèp ayisyen, m kwè nou wè, nou tande. M sonje lè nèg yo te bezwen tiye prezidan Jovenel, Yo te fè yon mobilizasyon anndan peyi a. Valè radyo! Mwen konnen t ap mobilize pèp pou pran lari. Gen nèg jounalis anndan peyi a t fè nenpòt 72 zèdtan san benyen, a bouch yo san bwose, pou yo ap di, Pèp la mobilize kraze brize anndan peyi a. Jodi a n pa wè ankenn radyo k ap mobilize pèp la. Sa k fè sa menm pèp ayisyen? Paske Pi fò radyo anndan kapital la finansye pa leta. Pi fò radyo anndan kapital la finansye pa menm boujwa santi sa yo. Se yo ki ba yo kontra. Nou menm pèp nou pa ka ba yo kontra. Nou p ap janm jwenn oken radyo mobilize pèp la pou fè revolisyon sa n bezwen an. Paske Lè w pran yon gouvènman ki kebon pèp an otaj, pèp la pa gen pa gen sekirite, pèp la pa ka manje, pèp la pa gen lopital li pa gen anyen. Ou pran yon boujwa ki pa janm kreye anyen anndan peyi a, menm yon lopital li pa janm kreye anndan peyi a, boujwa a Li ap prete kòb leta poul vann menm leta machin, poul vann menm leta yon pakèt materyèl pou yo fè kòb sou leta. Tandiske se kòb leta yo prete. Jodi a, nou pap jwenn ankenn radyo moblize ap di pèp la avanse, avanse. Nap jwenn kèk grenn jounalis ki gen konsyans kap pale pou pèp la, men nou pap jwenn radyo mobilize. Jodi a nou yon pakèt jounalis kap fè divèsyon. Morvan, yo konnen w, s on tyoul ou ye. S on tyoul ou ye, fò w ta site non m, fò w ta site non Babekyou, s on tyoul ou ye. Pèp la, jodi a si n pa wè Morvan s on tyoul li ye, konnen nou pa gen de zye lan tèt nou. Pierre Esperance s on lòt tyoul, blan, k ap kraze peyi a. Pèp la, nou p ap bay tèt nou manti. Okenn peyi Oh mond! Revolisyon pa janm fèt san zam. Pèp la jodia si nou vle soti lan lari al fè ti grimas, bloke ti machin, bloke ti sesi se lòt bò, apre sa gen nèg kap pran kòb pou yo debloke lari. Fè grimas! Fè grimas! Pran ti kòb! Al antre lan bagay malere, malerèz al krazel. Fè makak! Jodi a pèp la konn kote pou l ale yo. Jodi a fò pèp la al ka minis yo. Fò pèp la al ka direktè jeneral yo. Fò pèp la al ka Abidjo, Brandt, Akra, Boulos, Dimitri Vob. E la pou nal fè dechoukay. Palman yon kin ti malere, malerèz kap fè ti biznis pou nal kraze yo. Pèp la si nap fon vrè batay nou konn kote pou nou ale. Si pèp ayisyen vle batay, yo konn sa pou yo kòmanse fè. Gon pakèt tchoul blan, gon pakèt tchoul boujwa yo Fòw kòmanse debalize moun sa yo. Ou wè jodia anpil tchoul blan, anpil tchoul boujwa ap fè divèsyon paske nou menm pèp nou pa gen lajan pou nou peye yo. Men la vwa di pèp se la vwa de Dye. Jou pèp ayisyen an deside poul fè yon bon revolisyon poul chanje peyi la pa gen moun kap ka kenbel. Jodia si pèp ayisyen rete lap fè grimas sa la li menm demen si de peyi a pral pi di depi gaz la moute la peyi a pral pi di wi pèp la pèp la pran resposablite nou afè moun ap vin di nèg a zam gang se si gang se lòt bon e pè yo pè e pè yo pè Yo konnen depi tout katye popilè mobilize met tèt ansanm di fòk peyi a chanje pa gen anyen kap ka kenbe yo. Menm blan yo gen deyò pap ka kenbe katye popilè. Jodi a si w nèg anndan katye popilè ou gen pitit ou, ou gen madanm ou, ou gen fanmi jodi a ann mobilize bò kot pèp la Kite tout ti enterè mesken nap fè yo mesye ann moblize bò kot pèp la pa okipe okenn ti tyoul blan ti jounalis visye kap vin fè divèsyon pou okenn moun mwen menm pèp la depi nou vle mwen menm map kanpe avè nou si nou vlem map kanpe avè nou janm toujou kanpe avè nou an depi nou vle map kanpe avè nou pa okipe okenn moun kap vin di bandi sesi sèl bò pè yo pè. Pè yo pè. Yo konn depi nèg anndan katye popilè leve li di fòk peyi a chanje yo tout kanpe bò kot pèp la pa gen ankenn ti tyoul kap ka fè anyen. Pèp la map di nou sa ankò pran resposablite nou pou lavi nou chanje. Fòn viv tankou tout moun. Fòn sispann pran imilyasyon kay blan, kay lòt nasyon. Jodi a desten nou lan men nou pèp la. Pa okipe okenn moun kap fè divèsyon. Desten nou lan men nou. Si nou kite opòtinite sa ale, sa se nou menm. Desten pèp ayisyen lan men l. Desten pèp ayisyen lan men l. Ok.